Medam se mesye sanble gen lespwa toujou, sanble gen ti kal lespwa, euh, paske selon les enformasyon, ebyen, euh, pnh la la a pral resevwa, ebyen, 2 elikoptè, Bon jan elikoptè pou nèg yo enben gen bagay nan men yo pou yo kraze bounda vilaj de Dye. Menm si nou konnen gen anpil nèg nan leta a ki nan kòkòday ak chèf gang Izo, presizeman Frantz Elbe avèk Ariel Henry, enben fwa sa a bagay yo pral chanje paske gen anpil polisye enben ki fè konnen Depi nèg yo pa kite yo kraze vilaj, yo pap bay Ariel sekirite, yo pap bay Frantz Elbe sekirite, yo pap bay okenn wo grade nan lapolis la sekirite. Kidonk tout nèg chèche sekirite tèt ou. Sinon, se vilaj de Dye pou nèg yo kraze. Ebyen nan moman nap pale la medam e mesye, gen divès cha blende ki te deja antre pou pnh la, ebyen pral gen 2 elikoptè e donk peyi Lèzetazini pral fè kado ak divès lòt cha E lè nou di cha se pa e chat, se bon cha a pou nèg yo menm gen bagay nan men yo pou yo frape dada bandi yo, pou yo frape dada kriminèl yo, pou yo frape dada malfwa sa yo ki anpeche moun viv nan peyi sa, ki anpeche moun dòmi, ki anpeche moun manje, ki anpeche moun fè tout sa w gen pou fè alèz nan peyi sa, paske se gang ak zam Se vwayou sa yo ki yo menm ap teyorize popilasyon an paske yo jwenn 2 nèg nan politik la ki enben ap kore yo ki ap ede yo fè sa yap fè la. Men medam se mesye nou pral envitew gen plis detay tou e nan video sa nou pral fè w tande Arnel Belizaire ebyen misye pale misye fè gwo deklarasyon la deblozay pete antre Anel Belizaire avèk donk e yon gwo towo tou nan peyi a, anpil moun pat espere jodi a k ta ka fè pati gouvènman Ariel Henry a, donk e pou pou karyè towo sa, donk e pou konpetans ke l genyen, e bon misye lage l nan Ariel s on bagay konsa, enben nou pral envite w gen detay nan videyo sa medam e mesye, nou pral envite w gen tout e dènyè enfòmasyon yo, jodi a la a tou genyen plizyè nèg ak zam ki tonbe. Gen plizyè nèg ak zam ki fè vwèl pou pey san chapo, lapolis ap frape, lapolis ap mete dòmi nan zye vagabon, lapolis ap chèche wè kòman tou enben yo kapab rekipere divès zòn ki enben se de zòn tèritwa bandi e jodi a la a donk ki popilasyon an anvi tounen lakay yo paske gen anpil moun ki kite lakay yo. 2 elikoptè medam mesye bò kote administrasyon Biden nan pa bliye nou di pou kounya la ta sanble paske piske gen posibilite an men kanmenm se kanmenm trè byen vu paske sitou nou menm nou wè ki te fè yon demach nou wè malerezman ki pat reyisi men lesansyèl ebyen si demach sa fèt li reyisi bò kote administrasyon Biden nan Pou ta bay la police lan 2 elikoptè mezanmi kote bandi yo se kounya nou pral tande bandi k pral tonbe se kounya nèg pral pran rak epi se kounya popilasyon pral kanpe an bwa kale paske la police ap travay paske popilasyon an ap veye jan nou dil kanmenm se yon ekselant nouvèl mesdames messieurs Pa rapò a enfòmasyon sa, se si sèten nou pral detaye pou ou, nou pral ba w plis detay nan kèlke segond, men pa san pa bliye nou di w pou kounya la, li poko konfime a san pou san, men nou ekzakteman sou bòn vwa. Epi avan sa, nou tèlman gen enfòmasyon, ebyen pèmèt ke nou antre Senmak dirèkteman, nou pral pale avèk Pradel frè pa m kòman nèg ye? Wi bonjour bonsoir nou salye ki ap rele yo nou la ebyen enfòmasyon yo nou ap prale o nivo de ensekirite a ebyen nap di w ke enfòmasyon ki sòti rele pa plizyè konfrè nou ki fè n konprann ke e o nivo de lapolis peyi dayiti ebyen li gen posibilite pou kapab gen 2 elikoptè e pou ti inite de lè ebyen lap genyen an etazini kapab bay lapolis la ti blennde lejè Ebyen pou yo kapab fè patwouy tou, gen plizyè sous diplomatik ki konfime ke gen gwo palto tankou Kanada, Etazini ak Lafrans, ebyen yo menm yo ta vle souke kò yo tou, ebyen mezanmi se konsa ke yo menm yo eseye e pale de kòman yo menm yo kapab ede polis nasyonal la, ebyen nap di w ke si polis la Li gen 2 elikoptè eben pou inite e delè l eben kote ke li menm li lap gè li tap bon pou yo eben etazini kapab bay lapolis la ti blende lejè tou jan ke nou sonje pwomès e ke yo te fè nou eben anpil moun yo menm yo ap ret tann pou ke etazini li menm li kapab sou epòl paske machin ebyen lapolis la ebyen la merite ebyen nan menm kad dosye sa. Wi efektivman medan mesye se trè trè enpòtan paske pa bliye ke lè ayiti gen sekirite lè ayiti fonksyone byen li nan enterè lèzetazini li nan enterè lòt peyi yo egalman nan ki sans paske pa bliye ke nou di w ke ayiti la aktyèlman son tap tounant li ye parapò a peyi kolonbi Kolonbi, Gon ekip kesyon dwòg kap sòti Kolonbi e souvan ki ap transite vè Ayiti. Donk si nou gen mwayen medam mesye, si nou gen lame an, nou gen lapolis an ki kapab fè patwouy sou sou lanmè an, epi kounya la nou vin gon inite spesyalize, o plase ki ap vo ki ki ki nan lè lan, donk lap trè bon paske lè nap di la gen anpil kokayin kap sòti Kolonbi ki prale vè la Jamayik a se moman lan Ayiti la bon pou nou medam mesye epi m panse ke sensèman nou pa menm bezwen baw plis detay men parapò a entèvansyon ke lapolis la ap mennen lap bokou pli fasil pou entèvansyon sa yo fèt alega de polis lan e sensèman wi popilasyon an kontan paske jan nap swiv la nou wè ke moun yo kontan lajan nap tande nan video an viv lapolis aba bandi Ebyen wi si lapolis la bon polisye yo ta resevwa 2 elikoptè sa sensèman medam mesye nap dil epi sa nap kontan de sa epi nou espere ke bandi sa yo ebyen se pa tonbe yo pral tonbe kankou grenn lapli medam mesye jan nou dil bravo bravo bravo men atansyon pa bliye pa bliye jodia la ayiti nan mitan yon gè gè lan se ta di yon konfli ant swadizan lachin larisi men ayiti nan mitan Jodi a nou menm sa ki enpòtan pou nou, m tande plizyè nan nou ki toujou ap di Lèzetazini toujou prè pou l negosye avèk Ayiti avèk avèk seri de moun ann Ayiti wi men fòk nou mete moun ki pwòp evidaman si n ap mete moun ki pwòp genyen ladan yo la nou pa ka pale de yo men brèf e Pradèl se kanmenm yon trè bòn nouvèl pou moun yo k ap tande nou la pou moun k ap gen pilòt ok gen pilòt gen tout bagay. Pèp la li menm e operasyon Bwa Kale a e li menm ki sanse ap vanse e seryezman o nivo de e peyi Dayiti anpil kote yo menm se Bwa Kale e ben o nivo de Petyonvil Jistis Popilè e ben manb gang kraze baryè tiye Ebyen a Bellevue et la montagne ebyen si nan yon sèten andwa nan peyi a notamman nan rejyon metwopolitèn nan mouvman bwa kale ki anrejistre yon bès siyifikativ ebyen nan lòt zòn abitan yo yo rete mobilize vijilan e veyatif ebyen se le ka de pa egzanp dè rivren de Bellevue ebyen la montagne ebyen yon lokalite nan komin Petyonvil an efè ant dimanch 7 epi lendi 8 me 2023 yo arive stope Epi swivan dezenfòmasyon ke nou jwenn gen plizyè manb gang Kraze Baryè ki dirije pa le nome Vitelòm Inosan kote ke popilasyon yo menm yo arive touye anpil ebyen gang Kraze Baryè yo akizel de anpil ak malonèt ki fèt notaman nan zòn Meyòt. Fò Jag, Dyèk, Karatè, ant ot, ebyen manb ebyen gwoup ame sa yo menm yo egalman pèpetre plizyè masak ebyen nan katye ke n sot arive e pale la yo ebyen n ap di ke popilasyon an ki li menm o nivo de zòn sa ebyen yo arive touye anpil bandi ki yo menm ki fè pati e de e gang kraze baryè ebyen e popilasyon an yo menm yo arive mete la pat sou yo ebyen nap e kontinye toujou nan menm kad la e enfòmasyon yo ebyen e nou konnen kòman sitiyasyon li menm li ye o nivo de e zafè e e ensekirite a zafè e lòt dosye toujou ebyen nap rete nan menm kad dosye sa kidnapin ebyen pandan ke kidnapin nan li te vo bese ebyen. e peyi a daprè Meyis Jorge ebyen dirijan sendikal la li menm li kontinye pou l egzòte e sitwayen yo pou yo trè trè pridan ebyen l mande yo pou yo menm yo pa e fè e twonson manti san fon samara kontren yo reste ebyen nan fyèf yo an rezon de operasyon polisyè an kou e gwoup ame yo ki ap kontwole antre sid kapital la yo kontinye ap miltipliye ak anlèvman yo nan e sektè transpò la kote ke yo arive ap kidnape moun. Nan menm kad dosye dwòg, dosye kidnapin, nou prale nan komin Jakmèl, ebyen arete a Jakmèl 2 jenn yo avwe ke yo menm yo se manb yon rezo trafikan dam. Yo arete yo nan Jakmèl Odelson Dansou epi Réus Chrisnel, yo avwe ke yo se manb yon rezo trafikan dam. Ebyen selon yon nòt lapolis nasyonal, a enfòme lapolis nasyonal nan yon nòt. Ebyen yo antreprann selon enfòmasyon ke lapolis bay ebyen relasyon yo avèk bandi notwa e Bougòy ensi koni chèf yon gang ki ap opere nan Gran Ravin sitye nan depatman Lwès. Ebyen 2 jèn sa yo, yo egalman gen abitid yo itilize sa n ta rele zòn simetyè Pòtoprens pou yo kapab efektye aktivite livrezon zam avek akoliti yo. E ben lor de lor odisyon Reyis Krisnèl avè lwi menm avwe ke le fizi lwi avè ete konfye pa un dominiken, un manb de rezo de trafikan. Sa vle di ke dominiken yo, yo menm, yo e nan e dil ki ap fèt yo e ben o nivo de e gwoup gang ame yo ki yo menm ki ap e seme la pagay e ben o nivo de popilasyon an gen anpil etranje e ki la. Nap rete. Toujou nan menm kad enfòmasyon yo, ebyen yon pwofesè dinivèsite anlve a Martissant. Ebyen n ap di w ke nan Martissant, pwofesè Jean Brière Cadet a ete anlve dans les parages de Martissant le 4 mai dernier, enfòme Université Publique du Sud Okay, UPSI. O nivo de leta ayisyen, leta li menm li lage peyi a bay gwoup gang ame yo ki yo menm ki sanse ap travay seryezman la kote ke yo menm yo ap antre nan kidnapin ebyen 2 pasaje ki te anlve peu avan midi ebyen jounen madi a alenterye de otobis ki asire trajè Pòtoprens kay ebyen rap la li menm li fèt. sa ebyen se sa ke Meyis chanje li menm li di anlèvman sa e serait l'oeuvre du gang de Grand Ravine sous li de prezidan de la PCH Meyis chanje ki li menm ki tap bay dosye sa nou konnen depi kèk jou la ebyen yo te fon kanpe ebyen bandi yo ki yo menm e ki ap etidye yon lòt strateji kounye a la menm. Voilà, just yon segond Pradel. Epi an menm tan tou medam mesye la yon kidnapping ki fèt Men m toujou di m ap rekonèt nèg ki fè m byen e m p ap janm chanje kan, m p ap janm chanje liy. Kèlkeswa jan w wè Morvan a Tete ap pale, se voye monte l ye, yo pa gen nivo, se sa k fè y ap reflechi jan y ap reflechi a. Bwa kale se fenomèn vagabon ke l ye. Ou nèg ki vle fè peyi gen grenn nan mounda l ou pa ka antre nan bwa kale. Wap met grenn nan moun wap jwenn yon ekip nèg ki panse menm jan avèw ki vle libere peyi an poun pran zam poun al libere pèp pèp pa janm libere pèp m tande nèg ap pale kaka ap di bwa kale se solisyon manti se vagabondaj li ye sou nèg vle libere peyi an fè menm jan avèm m pa gen kòb menm gen relasyon yo nikaragwa ann monte nap al chache zam met nan moun nan moun vin libere peyi an. Paske se nou k gen grenn ki pou panse pou peyi. Se nou k gen grenn ki pou goumen pou chanje kondisyon de vi pèp la. Talè a m wè w fè apwòch Guy Philippe lan, m wè Louko eke di se te yon lòt bagay. Non Louko. Se 184 ki te dèyè l. Li te gen laprès li. Li te gen kòb dan mouda l. Li oryante l jan l vle an pou l te ka bay rezilta a. Nou menm jodi an. Mwen menm, m gen moun Nouyòk, m konn sa pou m fè. Sa ke Theriel se zanmi m e l toujou di se zanmi m li ye, li pa janm mete l nan pozisyon pou m vin advèsè l e m pa ta renmen l vin advèsè l. Men misye konnen m gen madanm, m gen zanmi, m gen frè, si l ta mete l nan yon pozisyon, m konn kòman pou m fè yon supina kont Theriel Thelus nan Nouyòk. Sa ke mwen menm, moun k ap voye monte, ki pa t al lekòl, ki kite enbesil k ap alimante yo, m pa gen pwoblèm. men l toujou konsidere se zanmi m li ye, s on ti frè ke l ye pou mwen, li toujou mete l nan pozisyon, m respekte sa. Lè l ap di lè m te nan prizon kòman l te kenbe m a mikwo a wi l te denonse tout nèg k ap fè deriv. Pa gen yon kote nan mond lan pou w janm jwenn lapolis met tèt yo a sivil pou rezoud oken pwoblèm peyi. Premyèman. Polisye dan le monn antye se sèvitè yon kategori de moun nan sosyete a ke l ye. Se sa k fè w wè tout fache yo toujou gen yon kò ki siveye sou yon lòt kò. An Ayiti, tout tan ke nou pa fè yon lit ame jiska la prise du pouvoir, nou pap janm sot nan sa nou ye a paske lapolis nasyonal pa ka libere peyi a. Premye bagay ki fè sa. Polisye k gen volonte yo, yo se dè viktim de otorite ki anndan lapolis lan. Pa bliye depi konbyen ane map di nou jodi an lapolis la pa gen kòmandan ankò. Se direktè k gen kounye an. Lè mwen m te kòmandan, lè polisye m fon erè, e pa polisye m ou sakrifye e tande pou m tande l devan komisè gouvènman. Etan de m tande lenspeksyon jeneral ou ta frekan anpil pou ban m dirije pou polisye m gon pwoblèm pou pa ekri m pou voye mande m ni pou pran nou al mennen lenspeksyon jeneral sou konn son ti kabrit oubyen tande m tande l devan komisè gouvènman non epòk pa m nan lè te gen kòmandan ou pa t pèmèt pou yon polisye sa yn fwa ke nèg yo tonbe nan dilapide polisye onèt yo w ap wè tout moun serye yo kòmanse kite lapolis la ou pral di m yon enstitisyon konsa nèg yo transfòme. Ok a gwo konpayon de sekirite nèg ki konn travay ki konn sa poul fè pou djòb li an depi ke kòmandan an pa dakò avèl li sakrifyel paske se timoun li yo paka bat li swa ou voye li yon lye ou fèl kite inivèsitel oubyen lèl pran pozisyon ou fè konplo a komisè gouvènman pou envitel dim ki solisyon ou pral jwenn a yon seri de moun konsa. Mètnan depite Belizaire bwa kale epi bandi yo menm yo klè sou kesyon an donk yo pran sèvis yo pap kanpe kwafè an mètnan. Non mwen m te toujou dil dèl depa e me zanmi m la louko de di ou k toujou banm mikro sa poum pale eske m pat toujou di lè nou mete tout nèg a zam nan menm kategori an se pi gwo mal nap fè ak peyi a louko de di nèg isit pran mikro pou yo detwi tout pitit peyi a k sanble avè yo bwa kale m di w son mouvman vagabondaj se pou detounen m atansyon popilasyon an sou malpwòpte ariel ap fè nan figi moun la m pral di w. Poukisa menm lè tout batay ki genyen nan Site Solèy, pa janm gen kidnaping nan Site Solèy, pa janm gen kidnaping nan Lasalin, pa janm gen kidnaping nan Ba Bèlè, poukisa k fè ke ou pa janm jwenn yon seri de moun k ap ale di mesye nou wè fòk nou fè yon jan pou kategori de moun sa yo pa tonbe nan kidnaping kisa n ka fè? Sa se 1. Dezyèm bagay ki genyen. Pouvwa sa a te di se paske nèg Twazyèm Avni ap goumen antre yo se sa k fè ke Leta a pa ka aji nan zòn yo a. Men yo prèske genyen 9 mwa la yo pa goumen antre yo. Èske Leta pran responsablite pou wè prezans yo? Jodi a mwen m ap toujou di l Louko Desir. Se yon seri de jenn gason ak jenn fanm ki gen konsyans ke bagay yo pa ka kontinye konsa pou n met tèt nou ansanm Louko. Nou ka mouri avan n delibere pèp la. Men pou n met grenn nan mounda n pou n goumen pou n retire peyi a nan sa li ye la. Tout tan se pou yon lit ame ki fèt jiska la prise du pouvoir, se demagoji sa yo k ap fèt Louko, nou fèk kare gen peyi nou ki ajenou n p ap sot ladan l paske jan Louko, Louko, avan w voye depite a ale, e mèsi ou ban m mèt yon ti presizyon, ban m di w, e gran frè ou wè, ou wè. M pa pral reponn ou an piblik la a. S on chwa pèsonèl de mwen e mwen menm mwen rekonèt batay ou fè, travay ou fè. Mwen s on demokrat, m respekte dwa tout moun. Ou menm ou gen dwa deside pa respekte dwa tout moun. Ou gen dwa ou menm panse. Depi w di adwat se adwat, depi w di agoch e agoch. Gen diferans ant manyen zam, fè batay zam, avèk fè batay politik ki enkli de pati politik, ki enkli popilasyon, ki enkli de dirijan. M ap di w sa sèlman, men w konnen ke mwen avè w gen kèlke mwa, nou pa pale, nou pa janm echanje. Paske. Gen bagay ke w fè m ke m pa dakò. M pa gen pou m pale yo la, m pa priyorize yo sou batay ki gen jodi an. Gen de bagay m kite yo an entèn. M pa pale yo. M pa pral diskite yo la. Chak fwa gen deba sa yo, m pa gen pwoblèm avè w ke w entèvni paske w se yon eyan dwa nan kesyon batay an Ayiti. M dakò avè w. Ou pran anpil risk. Men fò w respekte tout lòt moun ki pran risk yo tou. Nan batay ou pa vle se ou k pou tou Anel Anel Anel ou pa fò w pa ta fò w pa vle se ou k pou toujou devan nan tout batay Fò w pa fè m pase kòm entèlektyèl Fò w pa fè m pase dèyè do m Mwen s on entèlektyèl Tèl kote pa pou mwen Tèl batay pa pou mwen Lè w fè m yo m sibi yo m pe bouch mwen M pa pale Men kòm ou entèvni pandan m ap pale la a mwen menm Mwen di m pap reponn ou, men m te vle mete ti presizyon sa sèlman, e sa pa anpeche ke m rete ti frè w, ke mwen se gran frè, ke w se gran frè m. Men m pa renmen mwen menm si m kote m ye pa fè mòd apwòch sa yo sou mwen, paske w konnen m pa tchoul Ariel, m pa ret ak Ariel. Depite, fon ti tann, fon ti tann. Depite, fon ti tann, fon ti tann. Swa ou gen de avantaj nan tout peyi a, menm lè moun yo pa renmen m, yo ka jalou de mwen, m gon sèl bagay mwen respekte valè chak jenn gason ki evolye bò kote m. Men lè m pi gran tou m fè eksperyans a moun kap souse san nou yo. Mwen di nou pa al konsa ann tann pou n al konsa, lè w ale kounya la mwen m paka kouri swiv ou paske m konnen moun yo e sa w gen kòm kapasite a yo bezwen eksplwate donk mwen menm m pa gen sa. M pa di ke w pa t gen dwa pran Le Défunt. Sèlman, mwen di Reginald Rock ti frè a. M di misye wè pwojè ke n ap travay sou li a. Frè a gentan al chita ak Premye Minis lan. Kòm frè a gen yon kapasite jodi a la a, tout nèg bezwen bò kote l pou yo ka gen kontwòl li. Mwen di Reginald, Ariel Henry pa pale de anyen a ti frè. Ou pa wè l pa al fè ti frè a atenye sitiyasyon an pou li? Men l pap bay ti frè a okenn espas politik ke nou bezwen pou n retire peyi a nan sa l ye a la. M kwaze bra m depi lò, m pa al nan oken rankont a nèg isit, paske m wè tout nèg ki pi gran yo vle eksplwate kapasite jenn gason ki gen volonte a lè pwòp enterè. Enben frè w pat janm te di pèsonn anyen ankò e m rete ak nèg mwen yo. Mwen ta Reginald ti frèm mwen dil kitel mwen mpa pwal nan Ariel la paske Ariel la se pa anyen de serye lap fè son nèg ki vin egzekite yon koudeta pou lekip de Michael Martelly mesye kot Joseph Biery bon Joseph Biery se zanmim se zanmiw doktè a eskel te janm nan goumen kote ou pase se li k tonbe nan palè nasyonal komsi n paka fon ti rekil poun fè kalkil sa poun wè se kontinyite kale tèt la kap fèt la la tout batay nap fè Olye nap fè batay an kachèt, al chita. Menm si Louko son demokrat, son mosyon ou te pran. Wi cheri, eskize mwa ti frè. Olye nou chita, diskite dirèkteman ak Michaël Martelly, lè sa nou konnen nal negosye pouvwa avèl. Louko banm refèmen, banm refèmen sa. Pou m ka konkli, pou m ka konkli. Paske m te di, m ta di si m tap reponn Anel e pa sa m tap di l. Mwen vle pwoteje emisyon an, nivo emisyon an, batay istorik sa kap fèt la ki.